Se moun san konprann ki kite chagren fini ak kè yo, se moun sòt ki kite move san ap touye yo. dapre Jòb 5 vèsè 2. Mwen salye tout sipè branche leson dominikal leson mondyal lan. Fè kè nou kontan pandan ke evanjelis Stanley Franesy Nicolas antre nan moman sa. Nou salye nou de prè ou de lwen kote ke wap tande leson dominikal la bay Bondye glwa Bondye fidèl e lap kontinye fidèl la mwen m avè nou gen rezon pou nou fè kè nou kontan paske Bondye akòde nou favè ak gras ke nou pa merite Bondye beni nou se konsa leson dominikal rantre nan moman sa. Pandan ke nou pral pataj yon si bèl leson, pandan ke nap beni avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy, ann kontinye tande leson dominikal yo, ann kontinye pataje leson mondyal lan. Tit leson nou ki di, Lanmò Kris la rekonsilye nou ak Bondye. Tit leson nou ki di, Lanmò Kris la rekonsilye nou ak Bondye. N ap jwenn lekti leson nou se nan Kolosyen premye vèsè 19 a 23. N ap jwenn lekti leson nou se nan Kolosyen premye vèsè 19 a 23. E n ap jwenn tèks dan nou se nan Kolosyen premye vèsè 22. Ann tande ki sa Kolosyen premye vèsè 22 di. Li di, Granmesi Kris la, ki mouri nan kò tankou yon moun nan, Bondye fè nou byen avè l ankò pou nou kapab parèt devan l tankou moun k ap viv pou li, san okenn tach, san okenn repwòch, daprè 1 Kolosyen premye vèsè 22. Dapre Kolosyen premye vèsè 22, eskize nou. Leson ke nap pataje nan moman sa li gen 2 pwen ladann nan. Premye pwen leson nou ki di, lavi Kris la. Premye pwen leson nou ki di, lavi Kris la. E dezyèm pwen leson nou ki di, travay Kris fè pou kwayan yo. Travay Kris fè pou kwayan yo. Yon si bèl dezyèm pwen leson dominikal la ke nou pral pataje. Fè kè nou kontan pandan ke Bondye akòde nou favè ak gras li pou nou kapab pataje leson dominikal la. N ap antre nan entwodiksyon leson nou. Li di, Kouran filozofi ki t ap pwopaje nan lavil Kolòs te vle mete an kesyon divinite Jezi Kris ak ye yo pa t bay valè a travay li te fè sou lakwa a. Yo te vle preche yon lòt sou sali a kòm ki sa Jezi te fè pa t sifi. Fòk kretyen yo ta mete kèk jou apa, ofri adorasyon ak zanj yo. Nou nan entwodiksyon leson nou. Li di, Swiv yon seri de rejim, apot Pòl ap esplike kretyen yo ke sali a pa vin nan mete jou apa, ni nan adorasyon. Waw! Apot Pòl fè yon bèl deklarasyon. Li di, Sali an pa vini ni nan met jou apa, ni nan adorasyon zanj, ni nan fè rejim. Sa se dapre apotre Pòl, sa se deklarasyon apot Pòl fè. Li di, Men, pasan presye Jezikri a, travay Kris la konplè, li kouvri pase, prezan ak fiti kretyen yo. Leson nou jodi a ap reponn ak de gwo kesyon sa yo, Premye kes, premye an li di kilès Jezi Kris ye, e dezyèm nan di nou, èske travay Kris fè sou lakwa sifi pou sove lèzòm? Yon si bèl leson dominikal la. Pandan kap, pandan ke nap beni avè m nan moman sa a, ann kontinye fè kè nou kontan paske Jezi Kris akòde nou favè ak gras ke nou pa merite. Nap antre nan premye pwen leson nou. Premye pwen leson nou ki di lavi Kris la. Nan gran A. Bondye pran plezi l nan Jezi. Jezi se Pitit Bondye renmen anpil, pa mwayen li nou vin pitit byeneme Bondye. Pa mwayen obeyisans Kris la, ki t ap chèche fè Bondye plezi nan tout bagay, sa te rann Bondye pran plezi nan li. Note l byen nan kay nou daprè Jan 8 vèsè 29. Daprè Matye 3 vèsè 17. E dapre Matye 12 vèsè 18 an, nou te l byen nan kaye nou, li di nan priyè ke Jezi te fè nan Jan 17 vèsè 4 la, li deklare, Papa, mwen fè yon bèl pouvwa ou sou tè a, mwen wè yon bèl pouvwa ou sou tè a, mwen fè sou tout sa ou te ban m lòd te fè a. Sa se deklarasyon Jezi Kris t ap di Papa l la. Mwen renmen avè nou e konsa nou sipoze fè kè Jezi Kris kontan tou pou l ka entèsede devan Papa l pou nou, pou mwen renmen avè nou. Ann tande deklarasyon l toujou, li di, M, lè Jezi se sou latè, li pa t fè anyen. Nan volonte pa l, men li t ap chèche fè volonte Papa l nan tout bagay. Daprè Jan 5, vèsè 30, nou wè Jezi Kris pandan ke l t ap ansenye sou tè a, li pa t fonksyone menm jan mwen e mari nou n ap fonksyone jodi a, nou fonksyone mal. Nou wè tout sa Jezi Kris te fè, li fè l selon volonte Papa l. Li pa t fè anyen ak fòs kouray li, li te tout sa l ap fè li di, Papa, ke volonte w swa fèt, ke volonte w fèt. Si paske nou menm etanke kretyen k ap suiv Jezi Kris, nou sipoze imite Jezi Kris nan tout sans. E pa sa lide nou di nou pou nou fè pou nou fè, dapre leson dominikal ke n ap pataje nan moman sa. Pa bliye n ap aprann avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy yon si bèl leson dominikal pandan n ap beni ansanm. Se sa l di. Li di nou, Nou va imite Jezi nan fason li te chèche fè volonte Bondye, epi nan retou l te leve an dinyite. Paske Jezi Kris se te yon moun ki te pwòp, ki te yon moun ki te fidèl e ki te klè nan tout bagay, nou wè Jezi Kris pa t peche. Se menm Jezi Kris sa a ki dakò pran soufrans li pou mwen eman avè nou, pou nou kapab vin moun nou ye jounen jodi a. Se pa mwayen Jezi Kris a. E tèks la, nou aprann nan tèks la, yo di Jezi Kris se te yon moun ki te fè volonte Papa l la. Li di, menm nan retou l, Bondye te leve l an dinyite. Nou wè Jezi Kris se te yon moun ki te sen, ki te fidèl nan tout bagay. Malgre yo maltrete l lan, yo souflete l lan, anvan l mouri l te deklare sa. Li te di, Papa, ke volonte w swa fèt. Nou wè Jezi Kris te kwè nan Papa l, li te konte sou Papa l. Nan granbe a di, Plenitid Jezi Kris, n ap antre nan granbe premye pwen leson nou, toujou n ap kontinye. Li di, Yostik yo t ap ansenye ke Sentespri te desann sou Jezi, li t ap batize l epi l kite l al, l fè l sou lakwa. Yo nye de nati Kris yo, divinite l ak imanite l. Pòl ap kontrekase egzije yostik yo fè l kretyen yo konnen ke sa Bondye fè Bondye plèzi ke yo konnen ke sa fè Bondye plèzi pou ke tout bagay te konplè nan Kris. Jezi se Dye avan, pandan e aprè nesans li. Sa se deklarasyon apotre Pòl lan. Apotre Pòl di Jezi se Dye avan, pandan e aprè nesans li. Li di se pa pandan nesans li ke l vin wè yon vi ki konplè nan divinite l, men pito yon vi konplè nan kò imen li. Li di Jezi se Pitit Bondye a posede tout atribi diven l yo mennen lè l te yon moun antyèman. Tèks la di n nou sipoze imite Jezi Kris, paske se li k pral plede devan Papa l pou nou. Se poutèt sa nou sipoze fè kè Jezi Kris kontan. Tèks la di yon si bèl bagay ke m apresye e m renmen anpil pandan ke n ap pataje leson mondyal lan. Etanke kretyen nou pa ta sipoze fè anyen nan volonte n, selon volonte pa nou. Nou sipoze fè tout sa n ap fè selon lavolonte de Dye. Se pa frè Nikola k mande l lan. Sa se daprè leson dominikal ke n ap pataje nan moman sa. Èy si nou nap swiv Jezi Kris an, nou sipoze yon modèl lan. Nou sipoze yon egzanp an ki trè klè daprè jan leson an nap nap pataje leson an. Èy se gras an ki jout nou menm tou kapab entèsede de e avèk le non de Jezi. Ke nou pa menm merite etan ke pechè dòm Se konsa premye pwen leson nou te ye. N ap pran poz mizikal, n ap tounen apre. Bondye beni nou, n ap antre nan dezyèm pwen leson dominikal nou ki di, Travay Kris fè nou Kwayan yo. Li travay Kris fè nou kwayan yo. Nan Gran An, li di. Sa se dezyèm pwen leson nou, li travay Kris fè pou kwayan yo. Li di nan Gran An. Li bay yo lapè nan san li. Pawòl Bondye aprann nou ke lòm te kreye pou l te kapab 1 pafèt kominyon ak Bondye epi pou l ba l glwa. Nan jaden Edenn nan nan Jenèz 3, lòm te pèdi kominyon sa a se lè l te chwazi dezobeyi Bondye pou l obeyi Satan. Nou wè depi lè sa a, te vin gen separezon ant, separasyon ant Bondye ak lòm, Kòm konesans, lòm vin pèdi lapèl ke l te genyen epi l pa t chache Bondye, daprè Women 3, vèsè 11 an. Li di lòm pa t chache Bondye non daprè Women 3, vèsè 11 an. Nou wè depi kote konsekans peche a sòti? Depi nan jaden Edenn nan, nou wè lè Adan avèk Èv te dezobeyi lavwa de Dye, yo t al fè Satan plèzi, yo t al obeyi vwa Satan ki te di yo pa t manje fwi an, al manje fwi an. Yo di sa nan tèks lan la, li trè klè nan tèks ke n ap pata, nan leson dominikal ke n ap pataje nan moman sa a. Yo di depi lè sa a vin gen yon separasyon ant Bondye avèk lòm an, se pa mwayen de peche avèk Adan. Ki fè vin gen separasyon sa. Ki fè vin gen tout soufrans sa ke n ap viv jounen jodi. Men jan kantik lan di, sa pap dire lontan. Byento l ap sispann. Paske si w ap sèvi Bondye fidèl lan, ak lafwa, espere yon jou ke Dye ka fè l. Dye ka leve w an dinite. Ay si w rete fidèl lan. Si nou rete sensè. E si n pran konsyans de eta nou. Bondye ka fè l lan. Menm Bondye k te la avan an. Se li k la jounen jodi an. An nou li nan Women 3 vèsè 11 ki sa l di, yon si bèl vèsè. Li di konsa, tande ki sa l di, li di, Yo pa gen konprann, yo pap chèche Bondye. Piske moun yo pa gen konprann, yo pa chèche Bondye. Se sa k fè mwen menm avè nou vin pèdi lapè an, se paske nou manke gen konprann nan. Si n ap sèvi yon Bondye ki fidèl nan, tout sa n mande l li fè l pou nou, abi e l ap fè l nan lè pou l fè l lan. Pa bliye, antanke sèvitè Bondye, pandan ke nou mande Bondye yon bagay, kèlkeswa sa n ta mande Bondye l ap fè l lan, men se si l nan volonte pou l fè l lan. Men avèk kretyen k pa gen pasyans pou tann Bondye, Ki koz de fè pafwa nou vin pèdi konpreyansyon. Nou vin pèdi bon sans nou. Nou bliye si se Bondye k Bondye. Se li k pou leve nou an dignite. Men se si nou rete nan fèm nan lin kote nou ye an. Si n pa dekouraje. Si n pa dezobeyi lavwa de Dye. Si n pa fè menm jan avèk Adan avèk Èv. Ki koz n ap viv soufrans sa jounen jodi an. Nou nan leson dominikal la, leson mondyal la, avèk Evanjelis Nicolas Stanley Franesy, le beni de Letènèl la. Fè kè nou kontan pandan ke n'ap tande leson dominikal la. Li di, Sou lakwa, Jezi Kris te ofri kò l' an sakrifis pou peche lèzòm, li pote chatiman nou yo, daprè Ezayi 53, vèsè 5 a 6, Li di, Pa mwayen sakrifis lakwa a, Bondye bay lapè ak sila yo ki te kwè nan Jezi kòm Sovè yo. Baryè chèche te a te mete ant moun menm ak Bondye yan te kraze gras ak lanmou li pou nou. Li di, Baryè peche a te mete ant nou menm ak Bondye. Te kraze gras ak lanmou li te gen pou nou. Paske piske nou nan peche, nou pa rekonèt peche nou, nou kite ènmi ap itilize nou, nou vin pèdi lanmou Bondye. Nou vin pèdi premye amou nou te genyen an. Daprè leson dominikal la, l ap padone nou, men se si nou rekonsilye. Depi nou remet Jezi Kris tout koze nou yo, tout dosye nou yo, tout peche nou yo. Dako ki rekonet nou son peche doman. Nou son peche. Abi si nou rekonet peche nou, li pret pou l padone nou. Nap antre nan gran be an. Li di li rekonsilye tout bagay ak Bondye. Li di inisyativ pou lom te rekonsilye ak Bondye. Te vin dirèkteman de Bondye. Se nan Kris ke Bondye te vle ministè sa a akonpli, dapre 2 Korentyen 5, vèsè 19, Sa pa akonpli pa enkanasyon Kris, ni nan jan li te viv nan mitan lèzòm, sa te posib pa lanmò li te mete nan lapè ant Bondye ak lèzòm. Kolosyen premye vèsè 21, Fo pwofèt yo Nan Kolòs t ap ofri yon rekonsilyasyon pèpè, waw, yon rekonsilyasyon pèpè ak Bondye pa mwayen zanj yo. Rekonsilyasyon sa a t ap fini efikas. Travay Jezi te fè pafè, konplè e fini. Sa konsène linivè antye. Sa te konsène linivè antye. Fo pwofèt yo k t ap anonse k levanjil la te vin nou te vin jwenn yon rekonsilyasyon pèpè ak Bondye. Nou wè depi lontan fo pwofèt yo Nou wè depi lontan te gen fo pwofèt, fo mesaye k ap anonse mesaj Jezi Kris a. E jiska nou jwenn n ap jwenn jan de moun sa yo jounen jodi a. K ap pran non Jezi Kris pou yo fè biznis yo. Pou yo defann enterè yo. Fo pwofèt yo. Fo mesaje yo. Fo lidè yo. K ap di Jezi Kris te di. E pou tè bay m gen don de disèneman. E sa fè leson dominik nou aprann nan leson dominikal. Se akòz de mank de konsyans nou, mank de konpreyansyon nou. ki fè nou pa gen pasyans pou n tann sa Bondye ap fè pou nou an. Nou plis kwè nan mirak rapid, sèvis rapid, men nou se n ap li Bib nou, n ap tande lapawòl de Dye, nou sipoze rete fidèl, tann Bondye nan lè pou l fè sa l ap fè pou nou an, nan lè pou l delivre nou an, nan lè pou l retire nou nan tray lan. Paske nou se pitit Bondye, nou pral nan syèl. Se si nou deside. Se si nou vle. An nou rete fidèl nan liy sa ke n ap nan moman leson dominikal la. N ap antre nan gran seyan ki di, Bondye deklare sou Sen Granmesi, Bondye deklare nou sen gran mesi Kris la. Pa mwayen sakrifis lakwa a ki te wete peche nou, Jezi rann li posib pou nou kanpe devan non Dye, lè li va prezante pou nou devan Papa l kòm moun ke l te mete apa ki t ap viv yon vi san tach e san repwòch. Dapre Efezyen 5 vèsè 25 a 27, nan vèsè 23, yo di nou apot Pòl Ankouraje kretyen yo pou kenbe fèm nan lafwa yo nan pandan y ap obeyi ak levanjil san tach yo. Lè tande se sa a, sa ap ede yo kanpe fèm sou wòk solid la. Li di, Menmsi vante doktrin lènmi Legliz la ap atake yo, Sa se dapre apotre Pòl nan Efezyen 5 vèsè 25 ak kontinye. E sa lap nan. Annou, annou li nan Efezyen 5 vèsè 25 ak kontinye kisa l di. Li pran egzanp pou madanm avèk mouche, eskize nou, mesye marye avèk madan marye yo. Li di, nou menm mari nou yo, se pou nou renmen medam nou, madanm nou, Menm jan Kris la te renmen Legliz la. Egzanp mesye marye ak madanm marye tèks la mande nou pou nou renmen mari madanm yo renmen mari yo e mesye yo renmen madanm yo daprè leson dominikal la. Tèks la kontinye toujou li di, jouk li asepte te asepte mouri pou li. Li te fè sa pou li te. ka mete legliz la apa pou Bondye, li lave legliz la nan dlo ak pawòl li, paske l te vle pou legliz la parèt devan l nan tout bèl pouvwa li, byen pwòp san okenn defo, ni okenn tach, ni okenn pli, ni okenn manka. Sa se daprè Efezyen 25, Efezyen 5 vèsè 25 an kontinye. Li mande pou mesye yo renmen madanm yo, e pou madanm yo renmen mari yo. Ki moun Kris te fè pou nou? Ki moun fè l pou legliz lan? Pa bliye n ap koute leson dominikal paske nou se yon egzanp pou Kris, nou se egzanp Kris. Men nou aprann nan tèks la nou pa ka fè anyen pou kò nou. E la pwen pide mwen di map vivi daprè sa Bondye di mwen vivan mwen vivan mwen bon paske sa map chèche fè a se pa sam vle men se sa moun ki voyem nan vle sa se daprè Jan 5 vèsè 30 an. Jezi Kris ki te fè deklarasyon sa a. Men deklarasyon nou sipoze fè etanke kretyen. Paske si n ap suiv Jezi Kris, nou sipoze obeyisan. Nou sipoze kwè. E pa kwè ni lè sa bon ni lè sa bon ni lè sa pa bon nou sipoze rete kretyen. A se te nou m ti nou pral nan syèl vre. Si nou vle sove, nou sipoze respekte lòd e disiplin selon la pawòl de Dye. A se lòm pou Kris nou la pou laverite pou n tou verite a jan l ye a nan leson dominikal lan. N ap antre nan konklizyon leson nou. Nan konklizyon leson nou, yo di pa mwayen obeyisans Jezi ak Papa li te asepte bay lavi l pou l sove limanite. Nou tout ki kwè nan Li kòm Sovè nou vin benifisye gras Li, gwo kado Bondye fè nou. Li ban nou lapè nan Kris, nou vin rekonsilye ak Li pa mwayen Kris la. E anplis de tout bagay sa yo, Bondye deklare nou sen. Satan, antanke pechè, ki gran privilèj k ap jwi nan Kris la responsablite nou kòm benefisye gras Bondye ki se pataje levanjil lan sila ak moun ki t ap mouri Anba peche, chenn peche yo, pou yo ka jwi libète ke nou menm nap viv nan Kris lan la. Tèks la di yon si bèl pawòl ke mwen menm nan konklizyon leson an, li di Satan konn kanpe kòm yon gwo mantè pou enpeche nou jwenn benediksyon Bondye, pou enfese nou jwenn yon seri de avantay ke Dye ba nou, mete sou wout nou. Li di Satan enpoze nou jwenn gras Bondye. Li si enpoze nou jwenn benefis ke Bondye rezève pou nou ki se benediksyon. Pase, men byen eme, li pa fasil non. Pandan ke nan priye, pandan ke nan fè travay Bondye an, pou nou pa jwenn ènmi ap tagèt nou. Ènmi ap pèsekite nou. Li pa fasil paske si n se moun Jezi Kris nou sipoze dakò nenpòt jan sa vle ni pou nou kenbe fèm nan Jezi Kris a. Piga nou dekouraje paske nou se kretyen. Paske nou pral nan syèl la. Ayiti se pi gwo kado lè nou kapab resevwa gras Bondye, favè Bondye nan lavi nou. Li di, Bondye te fè yon gwo deklarasyon. Li deklare nou sen. Li di men paske satan vin kanpe, satan mantò, satan blofè, li kanpe pou l devye pitit Bondye yo. Pou n pa jwi privilèj ke Dye rezève, mete pou n rejwenn nan. Benefis pou nou jwenn nan Bondye, se akoz de satan. Li la pou l tante nou. Li la pou l devye nou. Men se pou nou rete fèm nan lapriyè. Ann rete soude pandan ke n ap tande leson dominikal la. Malgre move van, malgre move tanperati, malgre jan sa ye, pa bliye nou se kretyen pou Kris, nou se kretyen ki pral nan syèl la. Ann imite Jezi Kris, menm jan nou te wè Jezi Kris te fè l la, Li te san peche. Li te sen. Li te obeyisan e li te fè volonte Papa l lan. Ann ret nan volonte Bondye. Ann kite Bondye fè volonte l nan lavi nou. Ann suiv tras Jezi Kris la paske nou se egzanp pou mond lan. Paske nou se sèvitè Bondye. Nou se sèvant Bondye. Pa bliye nap koute leson dominikal la, leson mondyal la. Nap fè yon brèv rapèl pou nou. Tit leson nou te di, Lanmò Kris la rekonsilye nou ak Bondye. E n te jwenn lekti leson nou se nan Kolosyen premye vèsè 19 a 23. Li enpòtan lè nou li vèsè biblik yo. Li ede nou avanse e grandi kay lakay Senyè a. Nou ka vin aprann plis de la pawòl de Dye. E tèks dan nou n te jwenn li nan Kolosyen premye vèsè 22. Kisa l te di? Li di, Granmesi Kris la ki te mouri nan kò tankou yon moun nan. Bondye fè nou avèk ankò pou n ka parèt devan l tankou moun k ap viv pou li san okenn tach, san okenn repwòch, dapre Kolosyen premye vèsè 22. Sa se tèks ke n t ap aprann nan leson dominikal lan. Ki di granmesi Kris ki te mouri nan kò l tankou yon moun. Bondye fè nou vbyen avè l ankò pou nou ka parèt devan l tankou moun k ap viv pou li, san okenn tach, san okenn repwòch, dapre Kolosyen premye vèsè 22. Leson ke n t ap patajel te gen de pwen ladann nan. Premye pwen an ki te di lavi Kris la. E dezyèm pwen an ki te di travay Kris fè pou kwayan yo. Ke Bondye beni nou. Ke Bondye kouvri nou. Ke Bondye fè nou renmen li la pawòl de Dye. Se te sèvitè pa nou Evanjelis Nicolas Stanley Franesy le beni de letènèl la. Nat la toujou ede nou priye. Pou Bondye ka fè nou ret lakay li, pou nou ka fini kay Bondye, nou kapab kontakte nou pou kesyon ak sijesyon sou nimewo sa, 829 673 50. 71 Nou renmen nou anpil an Kris Ke leson sa kontinye fè swit nan lavi nou Ann aprann li bib nou Ann aprann ankouraje frè n ak sè nou yo ki nan fènwa paske nou tout nou se yon beni de Letènèl Nou se yon pèp ke Bondye chwazi pou temwen Bondye beni nou